Medam e mesye zanmi fanatik TV lakay Haïti pwen kòm yo ankò yn fwa nou tounen avèk yon nouvèl video Avan tou nap di mèsi ak tout moun ki rete konekte sou kanal la jiska kounye menm nap pale a e nap di mèsi pou sila yo ki fèk rejwenn nou nap di mèsi tou avèk ou menm ki te la deja e ou menm ki poko fè sa ki poko abòne avèk nou men ki souvan gade video nou yo enben nap diw se moman an menm pou fè sa pandan wap asiste video sa yon fason pou pa rate pwochèn video nap gen pou nou prezantew sou kanal sa TV lakay haiti pwen kòm. Jodi an ki se lendi 27 fevriye 2023 medam se mesye ebyen Micatin Morvan ki se gran frè e John Colem Morvan parèt nan pakè jodi a la a ebyen pou vin reponn kesyon lajistis sou e akizasyon ki fèt sou e donk e òm dafè a nou ka dil konsa paske misye se pwopriyetè Goronne Institute tout moun konnen Nan peyi dayiti enben jodia la bagay yo vreman pa dous tankou e donk e sitwayen an ki deja transfere nan penitansye nasyonal nou gen imaj nou gen son nou pral fè w gade koze nou pral fè w tande tou deklarasyon chòk komisè gouvènman pòtoprens lan mèt jak lafontan li menm li fè jodia la konsènan dosye sa e nou sonje kòman mòvann konn ap sakaje Demantibile komisè gouvènman an, enben gen moun ki di son bagay politik kap fèt paske pat gen bagay pou rive jiske la selon divès kòmantè ke fanatik tvlakayhaiti.com yo ak divès lòt medya yo menm yo fè sou kesyon sa. Nou menm nou pa gen twòp bagay nou ka di, nou pral envite w tande e gade ou menm wa kite kòmantè w anba videyo sa pou di nou kisa w panse eske tout bon vre yo ta sipoze transfere sitwayen an nan penetansye oubyen yo ta dwe libere l. Tout repons ak kesyon yo medam e mesye yo anndan video sa gadel epi patajel nan yon gwoup WhatsApp patajel nan yon gwoup telegram patajel nan yon gwoup Facebook e lèw fèsa wap ankouraje nou e nou menm tou nap chèche enfòmasyon pasi pala pou nou pote pou ou. Nou dispozon aktyèlman e non sèlman de la plent, men osi d'un papye sinye par. Le notè piblik Tranquilor Mathieu. Men outre ke sela, nou avon osi.